Yeah! Ti mesye wè lò bere dwèt ou, la vou dire. Èske ou konprann? Nan ka yon pil bannann dèyè m nan la, se koupe bannann epi brete vin met la. Ou konprann? Sa, l ap rann ou yon bon bonè demen. Pitit ou, l ap gen yon bon sali demen. Ou konprann? Pitit ou ap ka kanpe nan mitan moun pou l pale. Men lè w ap vòlè, pitit ou pap ka pale ni fanm ou pap ka pale tou. Si w mouri ladan l, bon fanm ou pap ka pale menm. Èske nou konprann? Fanm ou pap ka pale menm. Ou wè si m te gentan gen lespri, si m, ou wè si m te gentan gen yon gran konesans, kòm, kòm, kòm, kòm, kòm Bondye fè wout li avè m, m di mèsi. Kòm li te al montre m lemond, sa k lemond, epi m pa janm tonbe nan sa ankò. Ti mesye! Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matye 11, 28 ankò, Venez à moi, vous tous, epi w ap gen lavi. Pito vin fè sa demen pou w alèz. Ou wè la, sa m ap fè a la, m ap manje, m ap bwè. Ti mesye alèz kò nou. Olye pou n ap tiye moun, pou n ap fè sa k pa bon, pou n ap vòlè afè moun, epi n ap mouri demen tou. Ou konprann depi e vole wap vole ou pap dire men lè ou vin la ou fè sa sa ap rann ou bon demen èske ou konprann ti mesye ou wè la m tèlman santi m alèz m tèlman santi m fyè waw m pa wè pase kisa m fyè la sa fè m pa jennen non a fanatik mwen yo tout moun konnen m konn fre tout moun konnen m konn bèl men kounye a m vin pi bèl la pase m ap travay ak swen m pou m manje. Beniswa letènèl Bondye beni nou. Toutan yonyon poko tande mesaj sa se poul gen lavi men le jou ou yonyon tande vwa sa kap priye pou li li pa konvèti epou on maladi kè prann epou on maladi kè prann difè ke li pa vle konvèti wi li pa vle repanti wi A e se dènye vwa Letènèl voye ba yo la, ki se frè David ki sot nan kan di dyab, li soti, ki son gwo egzanp. E wa wè ki valè maji nou fè, na wè ki valè onga nou koupe mesye, sa nou ka fè? Haa! Ame zanj lan kanpe bò kote, mwen gade yon zanj a gòs yon zanj a dwat. M pa pa anyen. Haa! Kanpe fèm, kanpe gwo towo. Bondye beni w madame Bondye beni w Bondye beni w Bondye beni w Èske ou konprann lè wè nou tande polis mouri nou tande gang mouri pa plenyen pa fè tèt chaje se move grenn kap tonbe an Ayiti move grenn kap tonbe. Bon nèg sa yo menm nou pap menm nan pap menm di bondye pou non non m pap menm di podyab pou yo pase sa fè lontan m di yo kite fè sa k pa bon sa fè lontan m ap di nou repanti repanti repanti pa rete jou ankò gade chak moun ki mouri e jezi t vini pou li pa rete jou ankò Gen moun ki di yo epa depi dat wi nap tann pou jezi vini non chak grenn fyèl li pete jezi t vini pou li lanfè dwat paradi dwat e konsal ye sat pou lanfè pral nan lanfè sat pou paradi pral nan paradi sak t mouri yo pral tann jezi yo jou dènye jou pou de gade pou Pou defonse ka vo yo, o son de la tronpèt de Dye, lè mò an Kris pral resisite, pral rale ka vo yo. M pral di w, mwen menm, mwen m s on tip de lanfan prodij, ki te mande papa m tout byen m yo m te ale, apre sa lè m ale byen yo fini m retounen. Retounen m retounen an se la a, Herbe retounen m sa. Wè mwen map gade a m son nèg ki rich pa gras Bondye. Mwen mwen m gen kontak dirèk a Letènèl wi, kontak dirèk dirèk wi. E wè wè sa m renmen avèk Bondye, Bondye pa lòm. Bondye pran m jan m ye a, m di Bondye mèsi. Konprann? Bondye pa wont pran m jan m ye a non, li di se yon wòch ou ye frè David, m ap fè w pale e tout sa w di sipoze fèt. Nap manyen yo menm. Le sang de Jezi biw. Ayy lè nap di le sang de Jezi biw fò nou ba le sang de Jezi a nan ki direksyon poul tonbe. Èske ou konprann? Ayy epa je sa ap gratem. Le sang de Jezi netwaye yo. Lè nou di le sang de Jezi biw fò nou bay ki bò wi le sang de Jezi a poul frape. Konprann? Hein ke tout dyab ke tout dyab ki te apatwone bandi. Pa pran nan bal. Kap kraze bon polis. E pou tout vye polis o non de jezi ki pa vle repanti mouri. Si yo tande vwa sa yo pa vle konvèti, repanti pou yo jwenn padon Bondye. Mouri. Men bon polis yo pou yo rezève. E nou pral voye, nou pral voye, nou pral voye, nou pral voye yon lesan de jezi, wòch, dife nan kan bougòy ak ti lapli. Lesan de jezi! Biw! Biw! Biw! Biw! Biw! Sa fè lontan evanjelis yo ap preche yo pa bay ki bò pou achte bon ok si w ap voye m achte pa fò di m ka ki machann m pral achte si m pa gen kòb aah e la wi Bondye pa fè afè san lòd si w ap voye m fò di m ka kiyès w ap voye m fò di m ka kiyès w ap voye m gade. Gade, gade, ke tout moun vivan, ke tout moun vivan ta vle antre lakay mwen, ke tout moun vivan ta vle antre lakay mwen, ke tout moun vle djab ki ta vle antre lakay mwen, gade m pa demere a djab la, le san de Jezi, biw, biw, le san de Jezi, le san de Jezi, biw. Gade non, nap chase yo o non de Jezi Kri de Nazarèt. Gade, se nou menm ki gen pisans di Sentespri nan men nou, se nou menm ki pou fè sa nou vle avè l. Le pou le san de Jezi demoute yo, kraze yo, demoli yo. Le san de Jezi. Nou pap jwe avè yo menm menm menm menm menm. Ti evanjelis sa pa vin pou lavè menm. Ti David pa vin, ti, ti David pa vin pou l fè lavè a dyab. Non non non non ti David vini pou l demoli dyab. Enben lapolis, Ou pa vle al fè travay ou. Ou pa vle al fè travay ou, Bondye ap fè travay li. M dou bouche wout yo pa vle an men gade nou pral priye pou lapolis la. Gade tout moun mete nou a la dispozisyon pou n priye pou lapolis, pou lapolis gen viktwa sou bandi yo, pou lapolis, pou bon grenn polis yo pa mouri, pou vye grenn polis yo mouri, pou bandi yo mouri, si yo nan devwa sa yo pa vle konvèti. Mete nou a la dispozisyon. Gade. Non bral non bral demare non non bral demare m nap demare fanmi m e non bral demare lapolis tou kote l mare a ki fè l pa ka kraze bandi kap fè sak pa bon nan peyi a ann ale la de kat Senyè papa ou se gran Architect de l'univers ou se gran Wa de Wa. Ou tap kreye le mond Bondye avèk la pawòl ou te kreyel e men Jezi vini nan Jan premye vèsè premye li di Dye etè la pawòl la pawòl etè avèk Dye e men apot Pòl vini avèk pwisans di Sentespri li di konsa e avèk Kris la Bondye kreye to to tout bagay anben du fè ke Kris mwen wè Kris ou du fè ke le gran achitèk de linivè non ou wè ke Bondye pale de ou de byen nan Ezayi ou konprann pou fè Ezayi Op profèt Esaïe tap pale de ou non renmen w anpil papa ou se frè nou nan damou anpil gen moun ki rele w papa non ou se frè nou ou se frè m direkteman nou se menm papa la pisans di sentespri w genyen an m genyen l tou nou se pete t yon sèl fanm nou se menm manman Le grand architecte de l'univers map map map map mande w pou demare tout fanmi m tout tout antouraj kay mwen kote yo mare a ti lanp yo e pou pete filè yo pou fè yo tonbe tèt anba menm lè yap limen pou yo pa itil anyen nan wayòm dyab la pete fyèl perisil yo pete dife voye dife voye dife voye dlo voye dife voye dlo gade pou nou etèn tout vye maji t fèt dè frè David anben nan bon moman pala holala m mande w letènèl yon gran gras yon yon gran favè Ooh senyè pou tanpri senyè pou fèm gras avèk fanmim bondye map mande w senyè tanpri senyè papa pou delivre fanmim map mande w senyè pou delivre lapolis anba bandi senyè map mande w pou ba lapolis grad pouvwa otorite ooh pou lapolis yo lè yap sòti yo di ezayi 54 vèsè 17 Tout am afe fòje, kontre mwa se ras san zefè se pou tout polis se pou tout bandi alatèm se pou tout polis jwenn grad yo nan wayòm nan polis pa ka pèdi pouvwa konsa nan nan nan gade lapolis si yon polis mouri pa di podyab li te nan sak pa bon ankachèt se move grenn yo kap tobe kounye a la pandan map pale avèw la bon grenn pa ka tobe gade je dyab kap manje dyab amèn mèsi Bondye non pa priye antanke moun ki bon non non pa bon non ni non pa meri non pa merite glwa non Non Preyo, dèske ou te vini pou te fè nou bon ak boni ankò, ou te vini ou te bay kò ou pou sakri vi nou, pou non, ou te bay vi ou pou nou. La a, poutèt ou bay vi ou, ou netwaye tout peche ke m te fè yo, tout peche ke m te fè depi m te nan vant manman m rive kounye a la ou padone yo. Amèn. Mèsi Bondye. Ok. E nou sot manyen yo. Ok E Letenel Letenel ap man yo Mwen di Yon istwa mwen al esplike nou la Ou wè mwen menm, m pap ba nou manti. E, m pa pran lari, fasil. M pran lari, m soti. M soti, pase m al travay. M vire tout kote m vle. Tout kote m vle m vire. E gen anpil moun ki wè m. Moun sa yo gen dwa pa gen telefòn pou yo ta di yo wè m. Gade m pral di w yon grenn bagay ki trè enpòtan. Pataje l a yon fanmi, yon zanmi. Like, like tou. M pa 4S like non. Non jamè. Ok men l ap moute la. Moute l, moute l anlè nèt. M pral di w. E Bondye voye Muna se pou m sove nou. Tande, anba anba malfwa k ap peze nou. M pa vin la pou m vin fè lapè avè dyab non. Muna pou m pou m pou m kenbe dyab pou m pou m pou m souke dyab. Bondye beni nou. Kòman nou ye? Enben, yon yon rele baz li a Lona. Lè, lè, lè nou wè m baze sou yon yon konsa, e paske pa gen moun ki ka pale de li. Pa gen moun ki ka pale de, de, de ti ansasen sa a. Èske ou konprann? Letènèl mande m tout tan wè tout nèg 400 mawozo poko vide atè grenn pa grenn. Map manyen lòt baz yo men mpap antre fon sou yo men espesyalman baz yon yon an menm 400 mawozo 200 mawozo ou konprann 200 mawozo e gen anpil moun wi pa pa gen larelèv larelèv ki genyen son sèten de ti blan ki te vini bon tout ti larelèv yo nan moman depi lè m rezo a yo pè depi yo antre tèt yo map bay yo grenn zò tobe nan nan nan dival la misye Se avèk papi Dival. Difè ke papi tande m bay li, papi kouri vin Sendomeng. Papi vin kache kò l. Oswa, papi vin kache kò l. Epi ti grenn sa menm parèt biskèt li di e li ki chèf. Kote w? E se sèl Bondye ki chèf. Pa gen chèf, pa gen wa. On sèl wa ki genyen men anlè a, li rele Letènèl. M pral di w yon grenn bagay ki trè enpòtan. Lè Bondye te konn je sèvitè l, li voye sèvitè l vin ba w pawòl la w aprann. Ou tou mouri. Yon yon pa ret ennan pou l mouri. Menm! Menm! Nan non Jezi gen tout pouvwa yon yon pa ret ennan pou l mouri. Fòk li mouri. Si l pa konvèti, l bay twòp pwoblèm. Kijan pou l ta fè pa mouri? Pandansetan yon sèvitè Bondye wè sa Andoula vini l ap di w repantevou. Ou konprann? Ay di yon yon Bondye ap montre yon yon ki mirak li ka fè. M pral di w yon yon e pa de lajan yon yon depanse dèyè m non nan maji chak jou wi. Men, kisa w ka fè? L ap depanse lajan tout kote wi dèyè m. Kisa w ka fè? Hein? Apre sa, e Papi a, l ale. Li kite yon sèten de Emanyèl konsa nan Dival. Ah ah! Emanyèl la pa bis bon, nèg Bondye rete pou l pran la e kòlèg. E fòk, fòk Letènèl bay lapolis kòlèg. Pase menm jan Bondye ou te bay. Humm pèp la akan. Menm jan w te ba pèp la Goliat. Eee Yonyon se se Goliat. Kòlèg se akan. Èske w konprann? Wè mwen menm? Ni m pa p man, ni m pa p chante chante sa nan bouch mwen. O wi jan tete konsa sou wè map mouri wa keyim tou ret wa serem anlè galataw nan tout sak tout sak vèt kalmie pouri l pouri li pap bon chante sa m pap chante l menm pase otè a chante l di bondye pou bondye pran l tou vèt a vle di li mande gen li mande lach li fè lach mwen menm. Mwen menm e pou mi nan pye ya. Epi pou bondye pranm e pou bondye manje m e bondye t pou pranm. Men chante t di souwe Koman chante sa di anko? Hein? Fanatik mwen yo, ni m pap mande Bondye pou l keyi m tou vèt non. Si m mande Bondye pou l keyi m tou vèt anben m pè Golyat, ti David anfas Golyat. M gen yon misyon trè spesyal an Ayiti, men fò tout gang yo fin mouri anvan m antre nan misyon pa m nan. Tout tan gang yo, tout tan Bondye pa ban m tout gang yo nan pla men, si yo pa konvèti, si yo pa repanti, èske w konprann sa m di w la, Bondye pa ban m gang yo nan pla men m. Depi se moun ki al di yon yon, e pou fyèl Yon moun vòlè machin sendomeng li pran koki li pran aransò li pran mori li pran salami li pran ze li pran lwil gade pou bagay sa yo tounen yon kòk anndan vant moun sa yo ap rele koukoukouyoukou koukoukouyoukou menm jan te gen yon moun ki te menm jan te gen yon vwazen ki te pran kòk yon vwazin li te kwit apresa E kok la pran rele anndan vant moun nan. E konsa pou Letènèl fè l. Ay bon mwen mwen mwen mwen mwen tout m gen kontak dirèk avèk Selès. Ay mwen m son wen de Letènèl. Tout sa m di Bondye la e se sa. Tout sa m di Bondye l di m wi wi. E mwen menm jan a Moyiz lè Moyiz t ap pale a Bondye tout sa Moyiz di Bondye. Li di, li te di Moyiz wi wi. E kòm se bon zanmi Bondye Moyiz te ye, nan moman lè Moyiz te al sove pèp Izrayèl la e, Kòman ou ta vle pou m ap sove yon pèp pou Bondye pa bon zanmi m, pou vale mond anba pye m? Bon yon moun, bon yon moun la a, di m ki maladi ou genyen. Di m ki ma, yon moun ki anba layf la la, di m ki maladi ou genyen m fè w met men an sou li, m fè w met men w sou maladi ou genyen an epitou, epi pou m ap, pou pwononse ba ou. Le sang de je pou m voye 7 ti wòch sou maladi sa a. Dans le sang de 7 ti wòch pirifikasyon pou pirifye pou wè si maladi sa a si wè si maladi sa a pap sot sou byen rapid. Ki bagay sa a? Nou pa nan jwèt menm non. Nou gen kontak dirèk a Letènèl wi. Ou swa la m fò pou m fò pou m bèl gote dlo la a. M fè w priye sou li epi m priye sou li avè w. M ba w nimewo telefòn mwen. M fè 3 priyè avè w. E èske ou gen nimewo telefòn mwen? Ou gen nimewo telefòn mwen? Ki ka rele m sou li. E moun ki gon bagay kap fèl mal avèk moun kap banm konte de lapriyè. Aw sa depi e dyab ou yo rele sou li pou li poul boule nan zòrèy ou gen pwoblèm pou tout laviw nèt depi w pa depi w pa sosis letènèl. Ok. Pran nimewo telefòn mwen. Pou m montre nou ki mirak Letènèl ka fè nan lavi m. Lye bèk pou m montre nou kiyès ki mwen menm nan Letènèl, o non de Jezi. Plis 52 e 962 207 13 35 pou m montre nou kisa Bondye ka fè tande. Se mwen menm mwen m pap baw manti m pa vin pou lapè menm avèk pisans ki nan mwen an se gade se se se ti David anfas Goliat pa gen jwèt e map di la repiblik peyi dayiti yon yon toujou gen telefòn nan menn lap bay lòd kraze moun enben kòb la mal separe kòb la mal separe yè reswa gon towo tonbe hein lajan mal separe di la mal pase gon towo tonbe di yo al Aktyèlman la map pale avèw la la yo te konn fè manje bay baz la yo pa fè manje bay baz la ankò grangou ap touye nèg yo èske ou konprann grangou ap ti trip ap vale gwo trip nèg yo la nan moman map pale avèw la la èske ou konprann lè yon fè kòb la li fè kòb anlè li kenbel li fè kòb atè li kenbel lap voye ti monnen ba yo e ti manje a te konn nan kou a bon men se poukisa nou ret nan bagay sa toujou nap rete pou nou mouri. Li te konn fè diri avèk oki ba nou. Ou konprann kounye a li pa fè l. Li gen plizyè tan la li pa fè l. Kounye a grangou ap pete fyèl nou e nou pa ka al lakay nou san lè a poko rive. Nou met tèt nou nan esklavaj. Nou met tèt nou nan esklavaj. Poukisa nou pa rete se kòb an nou ba l sa mezanmi? Non pa bezyen pè sòti non e ti David ki di nou sòti inik remèt ii alamò vye zam li an inik remèt kòlèg vye zam li an pou yon yon remèt ti Joel vye zam li an pou yon yon sa t genyen remèt reziye vye zam li an pou yon yon remèt siliman vye zam li an pou yon yon remèt igrèg vye zam li an pou yon yon èske w konprann remèt akaveli vye zam li an pou yon yon èske w konprann remèt gaspiyay vye zam li an pou yon yon e konsa l ye wi Ey nou yon zazina yn pouchon tou nou ta yn bout blak tou nou ta yn remet vye nene bay yon yon an pou yon yon men menm nèg sa yo tou si nou vle remet tou kite latè ya lage kò nou ale paske nap mouri kanmenm depi nou pran lari la gade letènèl mete yon zanj sou l zanj kap veye m yo la lè rezan ta sou lari ya depi nou bal sou lari ya pou nal fè sak pa bon pou nal tòtire ti malere yap kenbe nou yap touye nou esal ye gade pou wè si nap viv Nou paka viv o non de jezi. Depi sak pa bon nap fè. Depi n pa vle repanti. Depi e vòlè nal vòlè yap pran nou. E pou yo pran nou menm. Ae nou pa vle repanti. Pandan map bay li a yon moun met make l. Èske ou konprann sa m ap di w la? Non menm non, non menm non pa bay, non menm non pa p vin la pou lapè menm. Non pa vin la pou lapè menm. Ki yo menm anba life la la a vre? Hein? Ou la wi. Ou ap mouri zanmi. E mwen t di w fyèl w ap pete w ap mouri. Ala mwen m pa, mwen m pa konn ki non mete. Ou abòne avè m menm. Depi m fin pale ou rapòte l ba nèg yo. M konn sa. Menm nou di patnèw ap mouri monchè, maladi kè sa o non de Jezi li gen poul bloke kèw klap! Ayy depi ou tande pawòl sa twòp ou pa vle repanti monchè ou konnen sa ahh fòw ta wè pisans ki nan mwen an fòw ta wèl danje anpil valè maji ou fòw pa wè anyen pa mache nan moman wap pale avèw la la afè bagay maji sa pa egziste mezanmi ayy gen de gen de nivo kominikasyon rive avèk letènèl maji pap antre sou ou gen de jan wap prije jenou devan Bondye maji pap Maji pap antre sou ou zanmi. Non m pa la lontan, m pa la lontan, m pa la lontan. M fèk gen 33 minit la, epi m son ti nèg ki gen 27 an. Èske ou konprann sa m ap di w la? An? M pa, m gen, wè, sou nèt la la, pandan m chita devan l la la, depi premye mas m sou nèt la. Èske ou konprann? Epi, m chita dèyè, dèyè chèz la la, m gen 33 minit. Epi laj frè David genyen li gen 27 ans a gen nèg ki ka fè manyen a laj mwen non mesye a gen nèg ki ka fè mon mèt non eeyy gade nivo kominikasyon gade gade gade mesye gade ou wè la m gen 6 gangan kap fè maji dèyèm manyen paka mache non m gen 6 gangan wi kap kontre ansanm gade m pral pran le san de jezi lafimen o non de jezi nan kan nèg sa yo èske w konprann sa map di w la Nou pa nan jwèt avèk pèsonn. Manyen mòn yo, manyen mòn yo, manyen mòn yo pou yo wè m. Kase chèn yo, kase chèn yo, kase chèn yo pou yo wè m. Manyen mòn yo, manyen mòn yo. O manyen mòn yo pou yo wè m. Pou mechan yo ka konnen se Jezi k konn delivre. Woule wòch la, woule wòch la, woule wòch la pou yo wè w. Woule wòch la, woule wòch la, woule wòch la pou yo wè mwen. Kase jèn nan, kase jèn nan, kase jèn nan pou yo wè mwen. Ou wè jan yo wè mwen, se Jezi t konn delivre. Gade wè ti wòch sa yo. Ou mèt te frèm. Depi ou wap pale mal wap mouri. Pa di mande Bondye pou fè moun kap pale mal yo pèdi travay yo nan aletranje moun kap kritikem yo pèdi travay yo e moun kap pale mal yo tou gade pou yo pase mal pou lavi yo gade pou lavi yo tou nan pikan nan bradèt yo ka pike yo pou yo gen gwo pwoblèm Yes pase depi w man depi w manyen w gade mwen mwen pap baw manti e David te fè sèman l pap manyen yon wen de letènèl solda yo te di l manyen manyen manyen Sayil di non ou wè solda te tiye Sayil la malgre se Sayil ki te rele solda vin touye l wi èske w konprann. Nan 1 Samyèl, malgre se sòlda yo te rele vin, malgre se Sayil ki te rele sòlda vin touyel li, Davi, sòlda fin touye l, lal, lal, David di re, Gade, vin touye m pase pou moun, pase pou se moun Filisti yo t vin touye m, ou menm pito vin touye m. Sòlda touye Sayil la, lal di David sa, David fè touye l tou, paske ou pa gen dwa manyen yon wen de Letènèl. Ou wè nou menm? Ou wè nèg ou wè kap palem mal kap fè maji dèyèm yo tout ap mouri anvanm. Ou konprann? Ou konprann? E m mande Letènèl tou gran pisans, gran pouvwa pou ba tout moun kap pale mal yo sa yo merite daprè sa yo fè paske ou sot avèm lwen. Ou sot avèm lwen avèm Senyè. Fok mwen di Eliza mwen wè pou di moun yo ka pa tonbe sim pa di di moun yo sa genyen di moun yo ka tonbe nan peche san yo pa rann kont letènèl mèsi papa gade ti moun pral di nou grenn bagay ki trè enpòtan ou wè lè w wè ou antre nan gang Ou pa ka dòmi byen. Lè w antre nan gang, ou pa ka manje byen. Lavi w sou siveyans de lapolis, lavi w sou siveyans chèf ki nan tèt ou a. Èske w konprann? Ou wè, ou wè lavi gang? Nan gang pa gen tèt ansanm. Nan gang, li vle kouche madanm lòt. Premye chèf la vle kouche madanm dezyèm chèf la, dezyèm chèf la vle kouche madanm twazyèm chèf la, twazyèm chèf, dezyèm chèf la vle kouche madanm twazyèm chèf la, twazyèm chèf la vle kouche madanm dezyèm chèf la. Swen yo se yon vi chen. To pou gen dwa wè len ap tire lòt pou tèt fanm. Chak jou batay ap fèt nan geto pou tèt fanm. Chak jou batay ap fèt nan geto pou kokayin. Chak jou batay ap fèt nan geto pou sigarèt. Chak jou batay ap fèt nan geto pou wonm. Kwak yon ka nèg nèg nan geto rayi nèg pou tenten, yo rayi nèg pou vye bagay. Ou go gade, nèg premye chèf la ba twazyèm chèf la woulon machin, dezyèm chèf la wè Elita pou woule l, epi e twazyèm chèf la kap woule l, dezyèm chèf la ap ye epi toup dezyèm chèf la gentan al koule al boule maji pou l touye twazyèm chèf la. Twazyèm chèf la wè dezyèm chèf la gen 2 machin, li pa gen youn bon. Li gentan gen gwo kè pran li santi li tap woule l e mwen te ladan l e mwen kap di w wa ba premye chèf la do a woule tout sòt de machin ki gen nan geto a dezyèm chèf la pa kontan e li tap woule yo ou wè sa m di w la sa vle di e pa yon bon vi ki gen nan geto a non m pral di w sòlda a mèt sòlda a mèt kraze lari pa kraze lari li mèt te ti sòlda an 1. Epi solda t kraze lari anpil la wi yap sèvi la avèk menm sat pa kraze lari a epa bon vi t gen ou konprann nou ta sipoze touche valè travay ou fè epa bon vi t gen epi nan geto a solda paka domi mayigwen ap manje solda lapli ap tonbe sou solda Li mete map bal sekirite lakay la, lèm konnenl anndan kay la li pa anndan kay la lal file madanm mwen an. Ou konprann sam diw la? E paske ti dam lan te kwè nan tèt li. E paske ti dam lan te kwè nan tèt li ki fè dezyèm chèf la pat kouchel nan menm lè sa soldam ye. Lè sa ou konprann sam fè nan demen maten, m santim ta tiye dezyèm chèf la wi. M di non m pap fè sa non. Sa se pat fòmasyon sa Bondye te voye m pran. Èske w konprann? M di w sekirite lapli rad mouye sou mwen rad chèch. Ou konprann? M fè, m pral di w, premye chèf la mèt t ap dòmi chak swa. Li p ap gen yon ti kè sansib pou w non menm k ap batay deyò a, deyò a pou l ta tou dòmi non. Depi w dòmi l bat ou wi. Ki vi k gen nan bagay sa la? Epi gade non lè l ap manje, ou pa ka manje menm manje avè l. Ou pa ka mete menm kepi avèk premye chèf la. Ou pa ka met menm mayo avèk premye chèf la. Si w ou achte yon mayo menm jan ak premye chèf la, li chire l m p ap ba w manti m konn met menm mayo a lamò papa. Wi, m konn met menm Gade e pou moun e pou moun ki konnen m pale de mwen mande e pou moun si gen moun nan zòn mwen an la a ki anba live la monchè e pou pale de mwen Ou achte yon kepi 40 dola ameriken m ap achte yon 40 dola ameriken tou. Depi m gen kob la. Ou achte yon 100 dola ameriken ap achte yon 100 dola ameriken tou. Bon gon lè lamò te gon reebok bagay sa yo li wè m achte yon li pa met pal la sal re achte a li m achte li mete oh oh sa wap dim la e pote pi gwo pwoblèm sa nèg yo te gen avèm. Konpetisyon frech konprann sa m di w la bagay serye bagay malè wi ay paske lò telefòn telefòn te gen te gen bagay yo sou yo ou konprann sa m di w la telefòn sa pa la m tap montre n on bagay wi bon m di w te gen yon fèt ki tap fèt lakay mwen des en m gade m wè ou kwè pa des m gade m wè Wi desanm ki te bay 1 an m te frape a m te gentan vini m pap baw manti m te fon tab m te fon tab tab la mwen sonje w pat ka parèt non men si moun yo te tab mwen yo tap pale wi m pap baw manti lajan konn pèdi vil wi men e pa beze m beze n non m di w m fon tab ki koute m nenpòt 7 mil dola epi Konsta m bwè sou tab la. M pa ka bwè byè. M pa m pa t bwè byè. M pa t bwè wonm. Gen yon pakèt bagay m pa t bwè. Depi l gen alkòl m pa t bwè l. Èske w konprann sa m ap di w la? Sèlman e sèl fimen m te fimen sèl senpleman lè ke m te nan baz. Men Bondye li menm fè tout netwayaj sa yo nan mwen. Nyan. Dan m blan kounya. Yes. Nèg ki konnen nèg yo rele ti David la pale de li. Si gen moun Douya, Kousta, Bae Brin, Tomazo, Dimiso, Bagòman, kiyès ki te ka fre pase m? E sa k fè nenpòt jan m ye sou rezo a m bon? Ae pa t gen nèg ki te ka, pa t gen nèg ki te konn met rad chè pase m. Mayo pa m e 100 dola meriken, 80 dola meriken pou m ap achte l mwen menm. Èske w konprann? Yes. Ay wè si m ta di nan shop m konn achte a, nap nap twòp moun ap konnen m pap mwen pap di l. Ay wè nan gwo shop m konn achte, livrezon t konn fèt pou mwen mwen menm. Livrezon, livrezon a domicile lè rat mwen konn ap vini. Men rat sa yo pat bon rat, yo te santi pase yo te santi peche, yo te santi vòlè. Ay depi yon moun wè w yon kote depi l konn e vòlè w, li pap ba w valè a sa t sou ou a. M pral di w, mezi moun kap wè. Yon yo ap met pil fendi bagay yo pou yo pran tèt yo pran tèt anree lanmree men fendi kibò e kòb ti mache kwadèboukè a e 5 goud 10 goud ki met ansanm ki achte fendi sa a e sa yon rad li ye la rad la ki sot labou santi ma humm rad la ki sot mache kwadèboukè monchè. Gade si w wè, wè si w ta gen yon nen spirityèl. Ou ta gen yon nen spirityèl, ou ta pran sant Fendi sa te sou yon. Ou ta pran li gen sant mache Kwadèboukè, Malabo Kwadèboukè. E ti, e ti kòb ti machann yo wi. Ou ta pran li gen sant ti machann ti sous yo. Still, ou ta pran rad la gen sant Prao sou yon. Ou ta pran li gen sant, e, e, e, e, e, kawòt. Ou ta pran rad la wap di w ta gon nen spirityèl ou konprann sa m di w la èske w konprann e mwen salye w tou nan non Jezi gen tout pouvwa a sa vle di lè w wè nèg la e sak pa bon lap fè si w gon nen spirityèl menm si w wè nèg la fre ak yon dlo kòk li met dènye rad pafen an ou gon nen spirityèl epi w pran sant rad la epi w wè pou w pran sant rad la epi w pran sant sa lap fè a e sant li lap bay la ou pran wou wap travay ou pran manchèt wap travay rad sa kèlkeswa pafen ou met ladan l pafen an natirèl Men kèleswa pafen yon yon mete la, kèleswa rad yon yon achte pou 15 mil dola, 20, 30 mil dola ameriken. Wap wap pran sant rad la, rad la gen sant kawòt moun ki sous yo. Wap wap wap wè l pran sant malabou kwadèboukè, a e e lal fè resèt. Wap wè rad la gen sant bannann moun mibalè kap kap ki pral an pwovens, non ki pral lan vil, wap wè sant sa l genyen. Wap wè wap wap pran sant sant rad sou lamò zanjou, wap pran sant rad sou kòlèg. Ou bon nouvèl kòlèg, tèl tèlman Bondye fè mirak, kòlèg mèt met dènye mak pafen mete, kòlèg pa, kòlèg pa ka santi bon, èske w konprann sa, kòlèg pa ka santi bon, èske w konprann, èske w konprann sa m ap di w la, ou wè tèlman yon manje manje pa bon nan men moun, ou wè l gon maladi kè an nan prizon an, lè l rann nan kè a pran l, Sa vle di e konsa l ye? Ou p zanmi m ou pa santifye? Wè ti chemiz sa, m ap rive yon kote avè w la wè, wè la m p ap ba w manti, wè la m p ap ba w manti, m ap wè la m p ap ba w manti, m ap wè, wè la m p ap ba w manti, m tèlman kanpe la, wè sa m di w la, m trè bòdò. Èske w konprann sa m ap di w la? Wè jan m kanpe a la, ou pa ka konprann li. Men ni wè jan m kanpe a la men. Men an la ou paka fre pase. Ae di sa ran ae di m kite bandi a bon di bondye santifye l la ou wè sa m di w la ou paka fre pase bon la ou mèt met fendi la ou paka fre pase m ae di nan non jezi gen tout pouvwa sa yo santifye papa. Lè m rive yon kote la, m ap mache, ou konn sa m ap di w lan? Ou konn sa m ap di w la? Bon, bon si m ta pran yon, bon la, bon la wè la, bon, bon si m ta pran yon ti chapo la m met nan tèt mwen menm, wè sa, m santi fye nèt, èske w konprann? Tout sa m mete l fè m fre. Èske w konn sa m ap di w la? Bon la menm, bon la m ap gade la menm, men, je kwè w wè la, wè la? Ou wè la, mò kerèt. Èske w konprann sa m ap di la? E jis pou m moutre w, lè nèg la ap fè sa k pa bon, nèg la pa konprann. Bon wè, bon, bon m fè yon ti rale sa. Bon m fè yon ti rale sa. Ou wè la, ou wè sa la? Men, la e pa ba, la ou wè sa la, m mèt te achte sa a 3 dola la. Ou wè m p ap ba w manti, kote l ta ye, m pral moutre w yon ti bagay. Ou wè la men, Ou wè la, m pap baw manti, ou wè la, m tèlman santi, m tèlman santi m trè bòdòp la, la, meni, la, ou wè la m mèt te met sa, m pa wè ton kote yo pap wè sa, sa yap tou wè a, se, se gen lè malad nan zye bay, yon sèvitè pa tap ka met linèt non, se bagay sa, e m pa malad nan zye, bress m wè la e si m vle met linèt ala, wè, bagay nòmal sa w wè. Paka fre pasem la menm. Menm si w te met fendi sou w la e bay ti mache kwadèboukè. Èske w konprann sa m ap di w la? Jis pou m vle fè w konprann, nèg ap fè yon bagay li pa menm konn nèg la ap fè yon bagay li pa menm konn sa l ap fè a. Kraze pèp, vòlè machin.